Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan kòmanse pa yon ti bout videyo ti bout videyo kote ke izo nan vilaj de Dye misye ap trip misye nan mitan plizyè fanm e avèk kèk bòdè ki bò kote li men pandan nèg yo ap trip la bay sa yo izo ap souri bay pou montre l bèl ti jènjan hum ebyen gou. On fòkè li menm se 2 nèg yo kelke pa nan yon machin epi nèg yo fè videyo a epi jounen jodi a la videyo a pran lari wap tande sa nèg yo ap di nan videyo a m konnen e sou moun ou ye wap kouri lage videyo a pou lè nèg sa yo bay on pwoblèm pou yo ka mete videyo a deyò ebyen videyo a deyò videyo a kòmanse viral sou rezo sosyo paske gen anpil moun ki gen li. Kote izo li menm ap bay blag lap trip nan mitan pil medam ni bref. Nason ou konnen w sou moun yo ou pral kouri lage yo baz. Kite sa yo la pou prive pou lè l fè frekan. M genyen 2 lòt slogan m ta kapab di ki refè sifas. Slogan bwa kale. Nou konnen slogan sa a, lè Jovenel te la, ebyen, Te gen anpil manifestasyon ki te konn fèt, e nan manifestasyon yo ou konn tande nèg ap di Bwa kale. E genyen kesyon manchèt la ki li menm refè sirfas tou, kote ke nou sonje pastè ti granmoun sa ki te konn ap di beni manchèt li. Nou wè kilè yon seri de slogan refè sirfas. Antouka slogan yo refè sirfas. Men, hum, sèl sa m kapab di, depi lè Bwa Kale a kòmanse, genyen moun nan zòn Kafou Fèy ki ta anvi pran Bwa Kale. Se pa bay yo bay Bwa Kale paske te gen anpil moun nan popilasyon an ki te nan sitiyasyon difisil. Bandi te kwense yo. Genyen yon operasyon bwa kale ki mal tounen. Yè mwen te fè yon emisyon sou koze sa e pi aprè m al lage dron mwen pou m kapab jwenn plis enfòmasyon. Nèg bandi ti tanyen ki te pran yon pati nan sous matla nèg sa yo, yo vide anpil moun atè. O pwen ke mwen gen yon videyo de 16 segond ki vin jwenn mwen, tande avè m. Chef chef men ti grapyay yo we men yo men ti grapyay yo m pral baw toujou wi chef video video papa lafi video men men ti vole yo gyet manman yo we yo chef yo vini pral tiye nou we yo sa e bat lap bat sa e bat lap bat yo fon bal la. M di nou tande sa vle di nou paka we video a neg yo vide anpil moun ate neg ki te gen manchet nan men yo yo vide yo ate kounya koman moun sa yo fe mouri etandone ke Bandi ame yo, yo konnen zòn sa a byen, paske se yon zòn yo te gentan pran, ebyen se sa k fè gen anpil moun ki tonbe konsa. Nou sonje nan premye pote boure a yo touye anpil moun. Kite m di nou yon bagay pèp la, m pa vle nou twò afole nan kesyon al chache bandi epi pou se bandi k ap touye non, paske sa k pase yè la m twouve ankò se revòltan. Se pa bandi ki ta pou ap fè non, konte kadav. Men se nou menm pito ki pou ta fè bandi yo konte kadav. Men, se konsa sa pase. Antouka m swete next time n ap pran anpil prekosyon paske sa m vle di nou an fòk nou konprann li. Bandi yo yo menm, yo gen bagay nan men yo ki ka tire a distans men nou menm se lè nou pre yo nou kapab mete manchèt sou yo. Brèf, Bwa Kale a fè enjistis nan gwo mòn. M panse etik pwofesyonèl la m respekte l paske m poze kesyon. Mwen te ouvè yon seri de parantèz ki pou ta gen a wè ak dout e ki pou ta gen a wè ak dezakò tou nan sa ki gen a wè ak operasyon Bwa Kale a pèp la ap fè a. Tande byen, e m te di yo nou sirke Nèg sa yo se bandi? Ebyen nèg yo pa bandi. Nèg yo touye gwo mòn yo mezanmi, kote ke yo ta fè konprann ke se bandi lakwa peris, nèg sa yo pa bandi. Papa a pale avèk mwen. Nou pral tande papa a talè konsa. Gen yon sè ki pale avèk mwen. Premye bagay m ap di nou se ke lè yo pran nèg yo, genyen ki tante bay eksplikasyon. se 2 dread. Youn nan yo konn ranje telefòn. Lòt la se zanmi sa ki konn ranje telefòn nan. Alò lè yo kenbe nèg sa yo, nèg yo di yo se moun Gonayiv. Lòt la bay kote l konn ranje telefòn. Li bay non papa l. Men misye li menm, tande byen wi, li fèt gwo mòn, l al leve Gonayiv. Misye gen tirayiman, lè yo rele pou yo mande kiyès li ye e nèg baz telefòn yo yo jwenn, tande, nèg yo pa bay bon jan enfòmasyon. Kounye a, kòm papa misye se moun gwo mòn, papa misye se yon gwo potanta nan gwo mòn nan, men m kwè papa misye ap viv swa Bahamas konsa, kounye a, Tande byen, lè yo fin pran nèg yo, yo antre nan komisarya ansanm avèk yo. Ti jèn nan bay eksplikasyon, yo pa kwè. Lè gen de twa nèg ki vini, yo pran yo. Lè yo wè yo pran yo, gen moun ki rele papa a, yo di papa, yo genlè arete pitit ou a wi paske nan bay enfòmasyon misye ta sanble di tèl bagay fè tèl jan. Lè papa a kouri rele, yo gentan touye timoun nan. Enfòmasyon ta fè kwè ke. Moun ki touye mesye sa yo, yo pat konnen si se pitit Mathieu. Gen moun ki touye 2 mesye sa yo, se aprè yap rele Mathieu, kote Mathieu ye a pou mande Mathieu ekskiz. Yo pat konnen si se pitit Mathieu. Paske tande byen, misye fèt Gwo Mòn epi depi piti lal leve Gonayiv. Donk anpil moun nan Gwomòn pa konnen sitwayen an. Kounye a sa k pral fè papa a mal, se kòmsi m ta kapab di se papa a ki ta voye misye mouri. Papa a gen plizyè timoun, men anpil nan yo gen tan travèse al jwenn li. Misye se yon timoun depi l fèt, se yon timoun ki toujou kwayèt kwayèt. Sa te ka rive yo mete men sou li, li menm bliye pou l di si se entèl ki papa l. Men lòt patnè Jade la toujou avèk li de bon zanmi. Yo gen yon lyen enseparab. Alò misye rele papa m kwè se Jeudi. Li di papa, bagay yo pa bon pou mwen non. Papa a voye 40 dola ameriken ba li. Li di pitit mwen e sa m genyen paske w konnen e pa gen twò gwo aktivite degaje w avè l. Papa a di misye konsa, pitit mwen poukisa w pa al gwo mòn nan bitasyon m pou mande yon pasaj. Epi, pitit la leve vre, li pral gwo mòn pou l al jete dlo nan bitasyon papa l, paske papa a di l sa fè l mal lè l ap gade l pou l wè anpil nan pitit li yo aletranje e li menm li toujou la nan peyi Dayiti. Epi men kòman pitit la al mouri ansanm avèk lòt lan. Operasyon Bwa Kale fè enjistis. Ann tande papa a ki t ap pale avèk nou. Kom voye tout bay anik m vle voye yo ba ou tou. Ok ok. Mezanmi pi ye jinyè ye m fè voye pitit lan m di bay la telman di pou li men apre misye fini lekol ou konn jan peyi dayiti ye wi misye fon ti granmit misye ouvè misye aprann elektronik misye ranje telefòn misye achte telefòn revann ok li rele m kilè sa li di m papa ou konnen mwen menm m kwè nan travay m pa renmen anmède w li di lakay la pa gen m ap voye tout vwa sa yo ba ou. Li rele m, li di m, pa gen anyen menm. M di, Papa, ou pa al travay semèn sa a non. M di, sèl sa m ka jwenn, m ap jwenn yon karant ou trant sa m jwenn nan. Lè li fin pale avè m, li pale avè m yè, se te jedi. Yè, m voye kòb la jedi apremidi, m voye karant dola ba li. Lè l al pran yè, li di m, Papa, mèsi, mèsi, mèsi. M di, Ou konn sa w ap fè? Paske m pa konn ki bout kòd ki mare paske lòt timoun yo bagay men ou menm ou fini lekòl ou bagay moute nan lakou ou fèt la ay fè de mwen menm ki fè ki di pitit lan pou y moute ou konnen nou kouwè pafwa nou kouwè nan lakou m di m di pitit lan ale andeyò ay fè demann pou wè paske m vle w vin bò kote m paske m kòmanse granmoun paske m pa konn sa k rezon ki fè ou menm ou Lòt vini lòt vini ou pa ka vin bò montay fè deman. Ok. E map voye vwa pou wè kòman li dim lap fè li lap fè li dim men li pa fè anyen men papa mèsi. Ok. Wè nou lèm koute lè lòt sè ki wanament lan relem avè pitit m gen anfans lan. Banm wè. Miche se katriyèm pitit mwen. Ok. Avè manman. Ou konprann ou? Mhmm. Lòt pi gran mwen premye a lan Frans, li se doktè lan Frans. Mhmm. Ok? Ya. Lè miche ap esplikem, lè m di, enben Ayiko, Ayiko moun, fè demann ou bò. Papa ou pap travay nan moman sa yo. Pwoblèm misye gen nan pitit m gen, misye se yonn ki pi kwayèt. Se sak fè gen lè lèw wè misye li paka pale paske misye se pa nèg ki renmen pale. Sèlman ou konn kijan misye fè la sa se yonn m gen ki Bahamas avèm lal Ayiti lè li rasta se sa y swiv la. M di ou konnen nou menm pa Ayisyen nou pa renmen pitit rasta li di papa rasta sa pa vle di yon bagay you know. Pasaje santi mou se kow. Ok. Men se pou moun ki renmen w map genyen, se pou tèt map toujou renmen Miskaden. Miskaden tcheke telefòn ou. Lè mwen aprann pitit mwen an bay enfòmasyon, li di moun li konnen nan zòn yo pran li lan se zòn m gen plen fanmi la, lè li di sa sak fè yo kite l ale. Polis yo kite yo antre pran li nan dan komisarya. Se frè m ki delege. Frè, devan frè m nan yo tchwe wi men frè m nan pa konnen misye vre paske gen lè li pa menm pale menm, si li nonmen non m, ok. Di men ki moun ki pa bay. Si nonmen nom, di ki moun ki pa bay, petèt frèm nan ta ka fè entèvansyon. Non men, bon, jan ou di a, petèt ke misye ka twò kwayèt, paske ou se ti moun ki fèt nan zòn nan, menm lè ou pa leve nan zòn nan, w ap jwenn de twa moun kanmenm ke ou konnen, aparaman ou ta dwe site kèk non. Non, li pa konn vini, li pa konn vini kwa, lè li vin se Jeff pa sa andeyò ale Rivyè Mansèl. Ok. Gen lè ou pa konprann, li pa. Kòman ou pral fè konnen se misye k mouri? Bon, se lè pitit mwen an rele m di arete misye. Kounye a m di pitit mwen an rele Clark, ti frè m nan ki delege a, rele frè m ki enspektè pou Palè Nasyonal la, pou l ka gentan rele nan moun li konnen pou l di se pitit mwen. Lè yo rele frè m nan ki Palè Nasyonal la, yo di yo gentan koupe tèt misye, yo boule. Donk lòt nèg ki te avèk li a, yo pa gen ankenn lyen? Se de, se yon lòt enkoni, yo pa konnen? No, no, lòt sa k avè l la, m ta ka di se pitit mwen li tou paske se zanmi dan fas yo paske m di w misye gen yon shop electronic lè w wè misye prè achte afè y misye rele Gilbert lòt fi ki mouri a ki gen yon chenèt dan devan se li k toujou avè y se sèl zanmi se sak fè yo 2 a yo dreadlock se sèl zanmi misye pi proch li pase menm frè pase se sèl zanmi. Msye Peters, e se zanmi tou, m konnen pase m pale ak msye m wè son moun ki quite etou chak lèm antre ayiti sim ba msye 200 dola m ba lòt la 100 dola. Eske pitit ou ak mouri a ou pa estime ke la polis konplis nan sak pase a paske si la polis te kenbel pou pozel kestyon petèt yo kapab jwenn dè detay epi yo ta konnen kiyès li ye? Wi la polis konplis wi li paka rive nan komisarya. Pou yo bay pou yo kite yo pran andan pran pran antre nan komisarya. Bon jan bagay la ye la bon se pèp ki touye li li mouri nèt men ekoute euh se du wi kanmenm m pa menm bezwen di w kòman wap viv sak pase a. Frè frè mwen santim bon la se nan avyon m ta santi m vle yo tchwem tou paske. M pap gen pouvwa pou m ale devan primati pou m bay sèsi, Ariel koz tout moun ap pase alenfinitif. M pa ka gen yon pitit m fin depanse lajan m pou li. M pa gen kòb m fè m voye e m ap ba w m ap bay yon enfòmasyon pou wè pou wè lè ti nèg la repran transfè a tèlman li di mèsi se mwen ki voye l ale pou li mouri nan kondisyon sa. E se ou menm ankò? E se ou menm ki di l konsa pou l al chache kote bitasyon l ye pou l al bagay petèt si w pat di l sa l te ka pa al mouri. Li pa ka prale Se vakabon sa yo k mete nou la paske si pat gen move dirijan pa tap gen bandi ki tap gaye toupatou nan peyi a pou nenpòt kote yon moun pase kounya yo asimile w a bandi. M pa gen moun ki ka bat mwen kote m soti a paske m fè byen anpil. Men, m pa toujou di moun nou. Sa fè ti frè m, ou wè ti frè m ki te lege a, m te pran li m te fè vin Nason. Apre etid li, li di li pa renmen Nason, li tounen. Ou tande? Li tounen, li tounen Ayiti. Sa li di li pa renmen. Apre li vin delege, li vin. Frè m, monchè, m pa kwè se mwen ki ta gen pitit sa. sou pretèks se vòlè, se bandi. On moun kapab pase nan on zòn li pèdi lavi l, pèp la fòk nou konprann bagay yo pa fasil konsa. Kèlkeswa moun ki nan lojik bwa kale, lè n mete men sou yon moun, asire nou ke se bandi. Si nou pa konn moun nan, nou wè li, pito nou fè dèzè ap entèwoje l petèt nou kapab jwenn bon enfòmasyon e lè sa a n ap konnen si pou n pase alaksyon, si pou n pa pase a laksyon. Men, jan bagay la ye la, jan kòmanse gen viktim, m panse fòk nou pran anpil prekosyon paske nan batay sa se bandi k pou tonbe. M pa vle inosan parèy nou k ap mennen mouvman sa tonbe. Antouka mèsi la fanmi kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn!